Sèl sa n swete, nou swete ke gen yon ankèt serye k ap fèt, paske si gen yon ankèt serye k ap fèt, fòk yo envite moun ki gen plent kont yo, moun ki gen sipletwa e ki genyen de ou sipletwa defini e moun ki gen si w vle moun ki genyen plent je voulais dire tout simplement kont yo men moun tou ki endekse. Nan dènye revelasyon ke New York Times fè a, sa m kapab di nou, se ke jodi a, mwen detèmine, menm si m pa nan gouvèneman an ankò, apre m fin fè arete Samir Handal, yo fè tout sa yo kapab pou yo ekate m, m pa regrèt. Paske m ap kontinye batay la. Le 19, mwen resevwa de la Turquie yon nòt ki mande pou nou voye yon ansanm de dokiman ale pou yo ka voye Samy Handal pou nou. Le nan mwens ke 72 zè, mwen ekri minis jistis dalò la pou m di l pran tout dispozisyon nesesè pou yo kapab voye dokiman sa yo ale. Jiska jodi a, pa gen okenn volonte politik Pou yo arete moun ki koupab yo. Pa gen oken efò ki fèt. Pa gen oken efò ki fèt pou yo mande transfè Palacios Palacios jan m te fè l la. Pa gen oken efò de la part du gouvernement dirije par le Premye Minis Ariel Henry pou. Samir Handal antre an Ayiti vin fè fas a la jistis. Sa yo se sa m rele volonte politik. Pa gen volonte politik pou ankèt la, jij la trè pwobableman gen dwa gen volonte, men mwen konnen ke l ap fè fas avèk yon lòt reyalite. Se poutèt sa m envite popilasyon an akonpanye jij denstriksyon an. Mwen envite popilasyon an akonpanye tout moun k ap mande jistis pou Jovenel Moïse. Se pa yon bagay ki fasil, mwen menm si m te pè, m te ka petèt kite peyi a. Men se paske m pa pè sa k fè m la a. E pa gen moun k ap fè m pè. Paske sa k enpòtan pou mwen, se jistis pou Prezidan Jovenel Moïse. Jou ki te 6 mwa se 7 jiyè 2021 an. Jodi a nou pa di ni 2 ni 3, kèlkeswa moun ki enpegle ke depi yo konnen yo enpegle, se menm yo menm ki ap mete presyon sou nou menm ki sou menm nou menm ki fanatik Jovenel la. Anben nou menm jounen jodi a nou di kèlkeswa depi se moun ki la pou bay Prezidan Jovenel Moïse jistis ki la kap defann Prezidan Jovenel Moïse pou l jwenn jistis, N ap kore l, se sa k fè jwe jodi a. Nou gen dwa kore jwe jodi a. Pou ti Klod Jozèf, n avèk minis Klod Jozèf, paske n konnen minis Klod Jozèf kanpe nan jistis prezidan Jovenel Moïse. Jounen jodi a, nou pa pè, Klod Jozèf pa pè chay, l ap toujou mete prezans li, depi lajistis rele l. Jounen jodi a, menm jan n mande premye minis Ariel Henry, jounen jodi a yo konvoke minis Klod Jozèf, ou wè li mete prezans li. Anben, Ariel Henry! ke yo te konvoke li pa mete prezans li sa moutre ke li se youn nan koupab yo li se youn nan mèsenè politik yo li se youn nan oligap yo jodi a nou kanpe pou nou di nou menm nou la jiskobou nap batay a minis Claude pou Jovenel Moïse rive jwenn jistis pou prezidan. e ansyen minis afè etranjè. Kòm ansyen PM, li se responsab, li se prezidan CSPN nan. Donk se nòmal pou jij denstriksyon an panse a vin tande li pou konn ki sa ki t ap pase. Dayè mwen felisite l dèske l reponn a apèl, men m mande jij denstriksyon an se tout moun ki endekse nan asasina prezidan Jovenel lan pou yo rele pou yo tande. Fò se pa patizan, moun pwòch prezidan Jovenel yo sèlman sa ka prete a ekivòk, e kòm defèt li prete a ekivòk. Donk nou mande pou tout moun yo endekse ladan l, vini. E jodi an ou tande yon seri de bagay k ap kouri sou tout twal lan, twal yo. Yon seri de moun yo endekse, fò yo parèt bay eksplikasyon. Finalman jodi an, pou nou jwenn nan mond lan yon prezidan ki mal, ki asasine sovajman pou l jwenn jistis. Sètènman nou konnen, tankou nou toujou di l, Kabila la a, an 2001, te asasine, li pako jwenn jistis. Thomas Sankara se apre 34 an li kòmanse jwenn jistis la jodi an. Men jodi an se nan 2021. Mond lan se pa sèlman yon vilaj non, mond lan se yon lakou. Jodi an nou chak la a tout moun kòmanse tande nan sou rezo yo, sou twal yo ki moun yo endekse ki asasine prezidan Jovenel. Fò jij denstriksyon an rele yo tou. Lè sa a jenès peyi an, popilasyon an ap kwè nan jij lan tout bon. Sètènman, mwen menm mwen kwè ladan l. Dayè men tout moun kwè ladan l. Jodi a l ap tande minis Claude, minis Claude ap esplike li, li pral lakay li e tout lòt yo nou envite tout lòt yo apiye. Gen yon lè nou tout konnen 9 goud wi ki t ap mete. Nou konn tout sa k te pase. Mwen sòti, mwen sot Kwadèboukè apye wi pou m antre Kanapevè a. Apye pou 9 goud. Lè sa se te apre yon match Brezil ki peyi sa. Jodian 184 goud mete sou yonn, 190 goud met sou lòt. E yo chwazi yon dat 7 pou yo mete l. Na konprann. Na konprann jan y ap nwi ou. Non sèlman, bon m di w, se kòmsi y ap fè w operasyon, yo pa fè w okenn anestezi, w ap renmen doktè sa a, menm lè l ap trete w, menm lè l ta rive trete w, ou pa p janm bliye ke doktè sa a konpòte l kòm yon malfektè. Paske pandan lap baw swen an li pa menm pwotejew se menm jan nou te ka pase pran tout yon etap pou nou fèl sètènman m konsyan kòm ansyen responsab de leta kòm yon òm deta jodi an nou bezwen lajan pou nou fè devlopman peyi an men jan yo fèl la yon sèl kou yon lajan pou te achte 2 galon gaz pa ka achte yon galon gaz jodi an non li pa posib se kòmsi yap takine pèp la poul revòlte. Se kòm si moun nan di, apre tout sa m fè nou an, si nou pa revòlte se ke nou pa moun. Ou te ka fè l otreman. Ou te ka monte, ou te ka fè premye, asepte premye montaj Prezidan Jovenel te asepte yo, 49 goud, 50 goud, epi ou monte l ofiramezi jiskaske pèp la pa santi l twòp. Rapidman, non sèlman ou prive l de gaz lan pou ka jwe nan mantal li. Lè w fin jwe nan mantal li, ou monte l, ou pa double l sèlman non, ou plis ke double l. Kisa w di l? E se kòmsi yo, y ap teste ki kote yo ka rive a pèp lan. Si jodi an ou dakò, enben yo tou met kòd lan nan kou w, yo rale w tankou yon ti chen. Pase, mwen pa di yo pa ta dwe ogmante l. Paske, avèk Prezidan Jovenel, nou te konstate se sèl trez, lajan ki sot nan trezò piblik ki ka fè vrè devlopman. Gad sa nou fè avèk lajan trezò piblik, Kafou Jòf. E nou fè ayewopò Grandans lan. Fini, livre. E Èd entènasyonal yo pa ka fè devlopman vre. Okenn èd entènasyonal la. Nou bezwen apui entènasyonal la. Men èd sa yo pa ka fè anyen pou nou. Se lajan pa nou pou nou fè l. Pou lajan pa nou an, fò nou, nou pa kapab, leta pa kab sibvansyone yon seri de bagay nenpòt kòman. Men fason yo ogmante gaz la, se yon kalòt marasa yo ba ou pou fòse w revòlte pou detwi peyi a davantaj. se sa gon jan pou fèl e menm jan map di moun yo lè wap fè yon moun operasyon chirijikal gon jan pou fèl ou bal anestezi an poul pa trò soufri jodi anestezi an se monte gaz la pa ti konn gout jiskaske nou abitye ladann pandan tan sa tou fò wap kreye anplwa si pa gen anplwa kòman wap fè jwenn taks sa fò fò deverouye leta a tou.